Bonjou, bonswa la fami! Avèk plezi nou antre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvel emisyon. Nap salye tout moun ki Gwadloup paske jodi a mwen resevwa yon kout fil de la part de yon fan ki li menm Gwadloup alò se pa yon ayisyen. Ebyen se yon gwadloupeyen men ki konprann fason nou fè emisyon yo paske yo pale kreyòl menm lè kreyòl la li parèt enpe diferan paske ben quand il m'a passé ce petit coup de fil m'a dit ti boukan mwen sa vle di pitit gason m donk se yon pèsonaj ebyen m di l mèsi anpil paske il aime le langage il m'apprécie Il m'a dit qu'il apprécie le personnage tout entier. Merci beaucoup et merci à tout le monde qui est un peu partout à travers le monde, monde qui partageait un attachement euh, tout à fait infaillible pour Chanel Silla, pour personnage ça qui sous Chanel là, pour monde qui a parlé sous Chanel là, ça fait du bien. Allez, c'est parti pour les infos. G9 semblait prendre un gros frappe. Sinon, je peux dire chien parce que gagner deux nègres là, la police a arrêté. Premye a se wòch. Dezyèm nan se kat ponyèt. E, ekoute, premye bagay m ap di, m ap mande m, sa k ap pase? Sa k ap pase? Poukisa yon nèg ou te kanpe w ap batay epi jounen jodi a la a, vap! yon move lide pase nan tèt ou, di, w ap jete w? Èske se yon move lide? Non, se ta yon bon lide men, on a tèlman fè di mal, on a kòm lenpresyon ke si w rete nan baz la, se yon pi bon ide. Èske w konprann? Restez là où vous êtes. fo pa deplase epi lapolis ap swiv ou men gon lòt bagay poun konprann wi bandi yo fòk yo detwonpe yo grandman kòmsi lè pa egzanp 2 gwoup de bandi ap batay gon gwoup yo estime m ta kapab di ki se reken nan lanmè a epi lapolis ap sène l tou sa pa vle di ke lapolis li menm li se bon zanmi lòt bandi an ou mèt wè lapolis ap baw cha pou goumen lapolis pap janm zanmi w laprivon lè lap klèp lap pranw jounen jodi a la. Ebyen dapre enfòmasyon nou jwenn sou paj lapolis, enfòmasyon ki ap sikile tou, lapolis la pwosede a larestasyon de 2 sòlda de chen. Nèg sa yo m kwè se nan zòn fwontyè la. Kote yo ta prale? Ebyen nèg yo t ap jete yo. Tande byen, kòman fè nèg yo travèse al nan fwontyè? Non, m pa fin si non. Men de tout manyè, lapolis kenbe yo. Wòch la se yon sòlda ki li menm te nan baz la depi lè baz la. fonde tande byen wi misye la lontan nan baz la misye ap pete bal depi ou tande wòch ebyen son nèg ki ap batay sa vle di son nèg ki pap mouri ou mèt frape l atè ebyen se zenglen kap vole vin gen yon lòt sitwayen men tande byen ou wè wòch la li menm humm ee gen bagay ou fè tande byen wi la famiy. E sa k fè, m ap mande a chak grenn nan nou, tanpri pa fè mal. Depi w fè mal w ap peye l sou tè a. Mezanmi èske nou te sonje Lovely Nicolas? Nou pa sonje Lovely Nicolas? Lovely Nicolas, fanm ansent sa a, kote ke nou t ap gade yon videyo, li pran yon bal, l ap trepase. Gen yon lòt moun ki t ap eseye reyanime l, men se te anven. paske bal la te deja fè malè fanm ansent ki li menm te resevwa yon bal nan men wòch sa. Wòch sa te nan kont a madanm ni, l ap bat madanm ni, tifi a parèt pou l di wòch kalme l, wòch kite fi l t ap bat la l rale zam ni l boo! li tire demwazèl sa m kwè se Lovely Nicolas bagay sa m ta kapab di revòlte anpil moun foto a te viral sye lè rezo sosyo. Ebyen, kèlke jou apre, on pe dir menm yn semèn, men sa ki rive, yo pwosede ak arestasyon Roch. Finalman, m ap mande m èske se zak sa a Roch fè a ki pouse l al pote tèt li bay lapolis arete? Paske gen de wout w ap fè, ou tou konnen wout sa yo y ap pran w ladan yo. Èske w konprann? Epi, batay ap fèt, on ti silans tou piti, ou gentan ap jete w. Ki sa k pase? Paske, si w fè mal la sou tè a, ou pa kab vole pou w al nan syèl, ou konprann, w ap kite mal la dèyè w. W ap anbrase mal ou, w ap mache ak mal ou, epi tout kote w ap pase, y ap wè, ben, sè le mal. Finalman, sa sè mal tounen pou wòch. Videyo a te fè la yn, jounen jodi a la a, ebyen wòch pral gen pou l reponn kestyon, ben, sa va ètre la premyè dè kestyon, Pourquoi tu as tué la femme enceinte? Poukisa? Tèt chaje. E pou 4 ponyèt? 4 ponyèt sa a li menm, ebyen se yon nèg ki nan baz la lontan. M t ap eseye chache pou m konnen èske se 4 ponyèt Kwadèboukè a. On m'a dit non. Paske 4 ponyèt Kwadèboukè a se yon nèg, hum! Misye malen anpil. Men m ap genyen pou m vin ba nou detay sou 4 ponyèt Kwadèboukè a paske misye te pran bal e m ap di nou ki kote l te ye, ki nèg ki te voye mande pou l vin nan baz li. Men misye te pè. Li pat vle vini. Ben écoutez il est là paske 4 ponyèt sa son nèg kap batay kap kanpe goumen fas a nèg 400 mawozo yo paske aprè lamò de Carl Henry le deporte ebyen se misye ki te kanpe ap batay ebyen kounya misye oblije antre nan yon baz poul kapab gen plis fòs poul pete kout bal ak nèg yo men sak pase gon lòt enfòmasyon kap sikile enfòmasyon ki ta fè kwè ke pè Lebrun mouri kiyès ki pè Lebrun se tip yo te al plase nan But Bwaye a. Enfòmasyon sa a, m ta kapab di li vrèman iminant. M p ap di wi, m p ap di non. M pa vle kite nou nan flou tou, men m ap esplike nou sa m gen nan men m. Li ta kapab vre dan la mezi ou lapolis kòmanse rekipere anpil zòn nan Kwadèmisyon. Chen an retounen nan baz li. Tande byen wi! Men ekoute, letan pou yo retounen nan baz yo, sa ta kapab vle di ke Pè Lebren kapab chache yon lòt kote l met kò l oubyen l kab toujou kanpe batay. Men tande byen, gon videyo ki viral sou rezo sosyo a. Jodi a la a, yo kouri bri ke Pè Lebren mouri. Videyo k ap difize sou rezo sosyo yo ki di sa se ta Pè Lebren, sitwayen ki a kòd la nan kou li a, yè m te fè yon emisyon pou m te pale de sa, ebyen Se yon videyo ki la depi 3 jou. Si videyo sa la depi 3 jou e ke sitwayen sa se tape Lebrun, poukisa se pa menm jou wa hein enfòmasyon sa ta sipoze ap sikile pou ta di se pè Lebrun. Eske nou konprann sa m di nou an? Donk la vin gen yon flou se sak fè. Mwen menm, m pa ka kouri di wi. E, m gen yon bon Arab ki tcheke yon lòt moun, moun nan di, Ekoute, pa gen manti nan sa, sa se pè Lebren. Men mwen menm, m di, Se pa vre, paske konparativman ak dat ki ekoule yo, ak jou ki ekoule yo, donk si sitwayen sa se te pè Lebren, lemenmjou, moun ki t ap filme sèn nan t ap di, Hein, pè Lebren, nou pran ou. Èske n konprann? Nou wè sa m ap di nou an? Donk, paske. Si pa egzanp nèg 400 mawozo yon kote pa egzanp yo pran yon zam yap di chen an ou pa wè nou pran tèl zam nou baw zo ou pa vini lè yap touye yon nèg pou chen an kòmsi yo toujou lonmen non baz advès la pa egzanp si ete nèg chen yo ki tap pran pè lebon ki tap touye li ebyen yo te gen dwa di aa jodi a nou pranw tande ou tap vin kale kòw nan zòn nan sa se pè lebon tande nèg ki tap vin bay pwoblèm nan eske nou konprann men konsa tou sa ka rive misye gen dwa disparèt men pou la videyo. Ebyen, m vrèman gen dout pou ta di sa se misye. Donk, o final nou ta kapab di tèt nou ke an n poze kesyon toujou pou n di èske li la ou èske li pa la paske sa nou wè la yo sa pa fouti ta kapab pè lemwen. Antouka, m pral eseye enfòme pou nou pou m kapab vini avèk yon maksimòm enfòmasyon pou konnen èske pè lemwen. toujou la. Alò m pral kite nou avèk yon ansanble de deklarasyon e nou te deja ba ou kelke deklarasyon de sitwayen. Nou vini avèk ke deklarasyon sa yo pou yon mannyè pou kapab tande sitwayen yo byen, sitwayen yo menm kap bote kite lakay yo paske chen an te nan zòn nan daprè yo menm chen an tap pwoteje yo. Men ekoute, le fèt ke nèg yo te antre, 400 mawozo te antre, chen an te evakye, yo te mete chen an deyò, epi ben chen an retounen, e lapolis retounen, donk difisil pou kapab viv nan zòn sa paske ou pa konnen kilè yon eskonbrit kapab eklate. Donk jounen jodi a la n te fè le deplasman jisteman pou kapab wè kòman moun yo ap kite zòn nan e sila yo menm ki rete se avèk yon santiman de jèn. Ann tande. Gen anpil moun ki mouri bò isit la. Ou gen moun ki mouri nan fanmi w? Non m pa gen moun mouri nan fanmi m men tout vwazinay mwen yo fanmi m yo ye wi. Lè nou wè w ap bote yo te gentan gen yon kote? M pa ko gen kote, m pral kanpe yon kote non la. Paske m pap ka kite bagay yo andedan. Si m kite yo yo boule eske m ap gen lajan pou m achte yo ankò? Kòman chen an te konn sèvi lan zòn nan? Men kòman chen an te konn sèvi? Li te konn sèvi avè nou, li met timoun lekòl pou nou, li ede nou si nou grangou l ba nou manje. Kòmsi kounye a li fè, depi nou gon timoun grangou nou di l al kay chen an, chen an ba nou kòb, chen an ba nou manje, li fè tout bagay pou nou, li ede nou. Menm lè nou pa t gen rad li achte, menm lè nou pa t gen sandal li ba nou. Gen enfòmasyon k ta fè kwè ke li te konn ap maltrete nou. Non cheme Jan pa konn maltrete nou. Tande, tande kesyon an. Li te konn ap maltrete nou, ap tiye nou, li te konn fèmen lekòl, li te konn fèmen mache. Ba nou sa, ba nou detay sa yo. Non, li pa konn fèmen mache, e pa vòlè li ye, se ede l ap ede nou. E ba nou l ap ba nou lè l wè nou ap mouri, li ede nou. Li pè lebren te pran zòn nan deja kounye a li vin mete nou deyò nan pè li vin met pè lebren deyò nan zòn nan li vin di pou nou chita zòn nan se zòn nou li men kounye a li tounen avèk gwo ranfò l nou pa ka ret ladan l ankò nou oblije sòti menche mechan son papa l ye pou nou. Ki dega nèg pè lebren sa yo konn fè konsa? Ki dega yo konn fè konsa yo vyole timoun yo fè tout bagay yo vòlè yo kase kay ou yo boule kay ou yo fè tout bagay nan kay la. Men poukisa nou pa rete akonpanye chen mechan. Nou pa ka rete paske li menm li pa gen ase fòs Si l te jwenn ase fòs avè l ki pou te ede li, ki pou te fè jodi a nou te kanpe, paske lè yo antre sou li, se moun yo touye, se sa k fè nou etire kò nou. Men si tout fwa y vin gen kontwòl zòn nan, tout bagay vin kalm, n ap retounen? N ap retounen vin jwenn li paske se yon papa l ye pou nou, nou p ap kite l pou kò li. N ap antre avè li, se nou k pou fè l Gen moun nan fòs la, nan andedan an, ki pou ede nou. E se fanmi Cheme Jean ye? M pa fanmi Cheme Jean, Cheme Jean se papa l ye pou mwen. Nou wè gen anpil kay ki boule, kiyès ki boule se kay sa yo? Gen anpil kay yo di k boule. Anpil kay ki boule, se nèg pè lebren mennen yo ki vin boule tout kay bò isi yo. Ki jou sa pase? Ki jou sa pase? Sa pase lendi a. Yo boule machin nou, yo boule tout afè nou. Nou a demi balan, nou pa gen anyen ankò. Kisa n ap mande otorite yo pou vin fè pou nou? Mwen mande otorite yo pou yo ede nou paske nou pa kapab, nou pa ka ret nan lari, nou pa ka dòmi nan lari, nou pa ka dòmi nan legliz, nou pa ka dòmi sou yon plas. Se yon kote pou otorite yo vin fè pou nou pou nou ka antre nan zòn nou. Gen konbyen jou ki sa nou viv? Nou pa manje, nou kanpe yon kote, n ap bwè dlo. E gen anpil moun ki sòti kite zòn nan, ki kote yo ye? Nou pa konn ki kote yo ye, anpil moun se nan legliz, anpil moun se kanpe nan lari a, kanpe tout devan pò, sou kote yo ka pran yon fòs se la yo kanpe, yo pa ka antre ankò. Gen anpil gason k mouri? Gen anpil gason k mouri. Eske lè yo rantre kisa yo di nou? Lè yo rantre kisa yo di nou? Yo di nou yo vin touye nou, e tchwe yo vin tchwe moun pou yo ale, se yo menm sèlman ki mèt peyi a, peyi a pa gen mèt ankò. Ekip pè lebrè nou pa ka viv avèl? Non. Nou pa ka viv avèl. Bon nou pou nap viv avèl, bon lap koupe tèt nou, lap touye nou, lap vòlè afè nou, nou pa ka viv avèl. Yo pa konn granmoun, yo pa konn timoun. Ti moun nan te met fit fèt jodi a, yo touye l. Yo pa gen pitye pou pyès moun. Nasyon moun sa yo monchè, m pa konn kot yo soti. Nou t ap viv byen alèz, nou dòmi lè nou vle, nou leve lè nou vle, nou mache lè nou vle, nou li koul katrè, nou pral pran sonde. Kounya a nèg sa yo èske nou kapab ankò? Se kòmsi se nan yon vil nou t ap viv, e kòmsi se nan yon lapè nou t ap viv. E kòmsi pa ti tan nou t ap viv wout tè a la, se kòmsi se tankou lòt bò nou t ap viv. Paske pa t gen vòlè k ap anmède nou, men depi nèg sa yo vin antre la, e nan strès w ap viv. Mezanmi nou mande pou leta otorite di yon mo pou nou pase nou pa kapab bagay yo rèd pou nou nou bliye kòm se kou nap kou yo anpil moun ap kou yo pa konn kote yo prale gen koure nan lari yo kanpe yap mande silvouplè ban nou kote pou nou dòmi fè nou kado fè nou kado 25 goud bon mwen menm map sot jous bon repo sou moun ki fè nou kado 100 goud pou nou 4 la pou nou peye machin nou pa genyen. Pase depi nèg sa yo antre brize yo vin brize moun yo vin tiye yo tire moun yo touye anpil moun tankou grenn lapli se tou yo fou yo pou yo mete yo. E kounya kòman sa ye eske nèg yo toujou ap tire sou nou. Bon yo fou ekate pase bondye yo fou ekate. Deske bondye fè chemen chan an dèyè yo chemen chan dèyè yo l dèyè yo l dèyè yo epi se konsa tou yo fon ti ekate tou piti men nou pa konn kote yo ye e bondye kap pwoteje lavi chen an nou pa konn sa kap. Konbyen jou nou gen depi. Jodi a fè nou 13 jou Nou gen 13 jou. Ou menm sitwayen, ou se moun zòn nan, èske ou gen anpil kay nan zòn nan, èske ou gen anpil machin, kisa ou gen nan zòn nan ou pèdi? Bon, mwen menm m gen 8 kay nan zòn nan. M gen 8 kay nan zòn nan, aktyèlman yo boule 2 kay, epi yo boule 4 machin pou mwen. Yo boule yon Jeep Kia, yo boule yon lòt Jeep Kia ankò, apre sa yo boule yon Jeep Toyota, apre sa yo boule yon oto Toyota ankò pou mwen. Konbe kay yo boule pou ou? Yo boule 2 kay pou mwen. Yo boule, yo boule 4 machin pou mwen. Di mwen, lè, lè, lè yo rantre nan zòn nan, ou menm ou pa mouri, di m ki sa ou te fè? Bon, mwen menm, avèk entèlijans mwen, mwen menm son militè m ye. Mwen wè nèg, mwen te avè 2 nèg, aktyèlman yo tire 2 nèg yo sou do pye m, mwen menm, m di babay m ale. Mwen m kouri m ale. Men mwen menm, esansyèl m gen dwa di nou sa, m pa wè de byen yo pèdi a, se sèl pou jeneral m nan, pou wa m nan, chen mechan, ki pwoteje nou, k ap pwoteje nou toujou, pase men kounye a la, men m vin pran de twa grenn la, m ap debarase yon kay la, pou wè si m a sove de grenn bagay, pase m pa rete anyen ankò. Ki bò w prale? Mwen menm bon, m pa konn kote m prale pase m pa gen kay, m pa gen kay lòt kote, m gen 8 kay la. Fon ti pale nou de batay sa, depi kilè l kòmanse, ou menm se moun zòn nan, Ki sa k vin pwodui batay sa a? Bon, batay sa a, sa k vin pwodui l, se vòlè. Se nèg yo, nèg Pè Lebren yo, ki bezwen vin vòlè. Ki bezwen vin vòlè, nou te fòme yon brigad. Brigad la vin fòme, kouri dèyè yo. Apre sa, chen mechan vini, li vin pran mayèt la. Bon, pandan l pran mayèt la, m gen dwa di w, n ap viv kòmsi se nan yon lòt peyi n ap viv. Se nan yon lòt peyi n ap viv. Men jodi a la, Nou kraze nou. Mwen menm kap pale avèw la aktyèlman mwen m fini. Guy eske mache yo eske mache yo fonksyone lekol legliz di nou koman zone nan fonksyone la. Non pa gen anyen k fonksyone paske jodia fè nou 12 jou nou nan anba kout bal mwen menm kap pale avèw la ak sove pyem se paske mwen menm mwen pyem bon Pyem bon ki fèm sove. Paskem son militè m sove paske gen 2 nèg ki mouri sou do pyem gwo aktyèlman gen Simon gen Rochner ki mouri sou do pyem. Nèg sa yo t ansanm avèm map di yo degaje yo gen youn ki tap sove yon vye bourèt. Vye bourèt la li tap sove a mwen di lage vye bourèt la kouri li pa lage vye bourèt la epi ton lòt moman li tonbe sou vye bourèt la mwen menm pase pa dèyèm ale. Mensi zòn nan ta vin re bon Wap retounen? Map retounen lakay mwen, m gen 8 kay la. Map retounen, m gen tout kay, se la tout byen m ye. Bon men kounye a menm map sòti, m pa konn kote m prale. Ebyen chan se pa pa nou li ye, se li k ba nou manje. Eske nou konstate sa? Oh non! Chen an pa ka pran bal, pase Bondye ap kouvri l. Tout, gade, tout nasyon, tout nasyon nèt ap kouvri l. Pase l pwoteje pèp la anpil. Misye ba nou manje, li ba nou bwè. M pa ka pale ankò. Mèsi. Ti gason. Ti gason. Kounya lè lòt la pase l tou pèdi. Kounya e kou n ap kouri lè nou ret bò lari, chak kouri nan ti kote yon moun pran w li mete w pou yon swè. Kounya ou pa ka kole kay ou, ou pa ka dòmi ladan l. Pou mwen menm pi mal m gen yon maladi e nan lopital m te kouri al mete l. Pyel kase 3 kote. Kounya la menm m paka vin nan kay avèl m pa gen nan menm pou dim avel ba timoun m ta al metew andeyò bon m pa gen kòb machin pou mew al andeyò se mache pap mache nan pyèm nan e vant mwen mare kounya menm m a 3 timoun youn paka al andeyò youn paka al Nou remake plizyè moun deja ap bwote nan zòn nan èske ou menm ou kite zòn nan oubyen ou toujou rete la? M toujou ret la map mache. E machan may ladann kounya se de vwazinay ki bon moun byen lwen bon ti kote pou dòmi e pa kòb ou gen pou anfèmen kay. Ou pa ka anfèmen kay, menm pa ka antre a ti moun ki rete nou ye. Kisa wap mande nan sans sa an? M pa konn sa pou m fè. M ret kanpe la, e nan zòn nan m rete. Konbyen tan w gen depi w abite nan zòn nan? O m gen nenpòt. Mwen pat dizan la. Men vòlè yo te mete nou deyò deja. Yo mete nou deyò mal rete yon kay yon zanmi m yon bòfrèm Jerizalèm kounya l vin nan kay la. M pa ka ret la ankò. Kounya m pa ka ret la ankò. M oblije ap mache jwe. M ap mache jwe kwen men m pa gen kote dirèk pou m ale. M pa ka al pran malad la pou m vin ret la kote kote l vin boule a la m pa ka vin avè l. Men nan espas kote w ye la se lakay ou? Wi men kay mwen la wi. Mis a part de sa ki aktivite ke w fè? M pa ka fè anyen men bon ti komès ti pèpè m te konn al vann pa gen aktivite pou m fè. Kounye a e mache an may bon tout dizan moun te vann avè yo tout kout. Sove, pa gen kob, yo pa gen kob pou te ba ou lè bagay la cho, ou pa ka al vann. Kounye a m gen 3 timoun on kote, plis marèy ou nan kò la, fè. Men si premye fwa wap viv yon sityasyon nan zòn nan konsa? Non premye sitirasyon an te vin kraze nou deja m te kouri lè sa m te ka gintan pote bagay mwen m te gen on kote m t ale men kounye a la nou vin te byen alèz depi jeneral la vin pran pouvra la tout moun ap viv byen pwòp pa gen sa w met atè a la pou pa vann li. Wap mache tout timoun tout nan nou tou wap mache kòb ou mèt nan men w telefòn ou nan men w pa gen moun kap di w anyen men nenpòt kote w ale se pou yo di w konsa e kwadèmisyon si pou w pran w moto pou w antre la e kwadèmisyon nan wout sa a yap antre avè w men depi se yon lòt kote e pa fasil depi wè li nan yon lèta yap di w yo pap fè wout sa nan nwit ni lajounen gen moun ki pap fè menm wout moto kounye a w reziye w e kote nou ye a la e la te bon pou nou men kolonn pèlebren yo. Se sosyal nou menm nou te toujou ap fè. Nou pa janm nan vòlè, nou pa janm nan kidnapin. Jounen jodi a, gen yon pakèt bann politisyen ki bezwen chita avèk chen mechan, tout tan yo vle chita avèk chen mechan la, pou yo mande l pou l ba yo konkou nan eleksyon k pral fèt. Men, daprè sa chen mechan toujou ba yo, chen mechan pa janm ba yo bon, vrèman vre. Jounen jodi a, gen Yves Léonard Mèt Kingdom Hotel, gen Charyo Kazimir, gen Rosemilla e li ensi koni. Se son de pèsonaj sa yo ki mete nou nan tout sa nou ye a kap kap ba nèg yo de minisyon, zam pou vin atake nou, vin vòlè nan zòn nan, touye pitit zòn nan. Touye granmoun, fè vyòl, jounen jodi a, ou kwè ke jodi a gen 12, anviwon 12 a 13 jou depi ke nèg yo vin asasinen nou, boule kay nou, boule machin nou, touye moun. Ebyen, nou menm, nou di, nou pap bay vag, paske nou menm, nou pa vòlè, se sosyal n ap fè. Nou menm, nou la pou le byen, nou pa la pou le mal. Si jounen jodi a politisyen, politichyen m kapab di jounen jodi a ki fè san moun koule, vyòl ap fèt, anpil kay kase, anpil kay boule, jounen a se gras a politisyen sa yo. te bezwen al nan eleksyon pou komin Taba, li te vle negosye avèk bòs la ke li pa t vle. Se pou sela Pierre Théry ranfòse nèg lanmò 100 jou yo, ba yo de bagay pou vin atake nou. Ebyen nou menm nou se pitit Bondye, nou menm viktwa e pou nou li ye, e pa pou yo li ye, paske nou pa konn fè byen. Ebyen n ap di, n ap voye tout senpati nou, tout mè kondoleyans a moun ki pèdi. fanmi yo, zanmi yo ki pèdi byen materyèl yo, ebyen n ap di nou voye yon kondoleyans ba tout moun sa yo ki pèdi fanmi yo. Tout moun ki te deyò, tout moun ki te deyò n ap mande yo pou tout moun rantre lakay yo paske m panse ke gè a fini e n ap pran kontwòl sitiyasyon an, n ap pran kontwòl tout zòn nou ke nèg yo te kraze a. E nou mande kolaborasyon tout moun, otorite, leta, lapolis pou ki ede nou fè travay la. Paske vòlè sa yo pa ka vin ret nan zòn nan. Si vòlè sa yo, kidnapè sa yo, nou pa p sisye yo nan zòn nan. Jounen jodi a, se yon gran jou pou nou, nou gen viktwa sou yo paske nou evakye yo. Jan nou dwe evakye yo a. Nap mande leta peyi a, otorite peyi a, premye minis lan, Ariel Henry, pran responsablite w ak klas san mawozo kap domine yon peyi, kap domine 2 komin. Map mande Ariel Henry silvouplè pran responsablite nou an chaj. Nou konnen ke rele klas mawozo yo rekipere yon pakèt zòn nan men chen an. Eske nou vle chen an gentan rekipere zòn sa yo? Wi, nou kite rekipere tout zòn sa yo, zòn But Bwaye, Kwa dè Misyon, Mayi Kay, Papo, tout zòn sa yo te kite nan men nèg yo, pandan ti jou yo te tap fè gè avè nou an. Men, gras a Dye, gras a Dye, nou rekipere. Ou di, ou di gè a fini e ou fè yon apèl ansanm avèk popilasyon pou retounen lakay yo, eske nou chita pale ansanm avèk E nèg katye mawozo yo pou gè a kanpe. Gade, nou pa gen oken rapò avèk nèg 400 mawozo. Nèg 400 mawozo se vòlè. Nèg sa yo se piye yo vin piye. Yo vin bwote pou yale. Ou ka imajine ou, nèg yo antre nan yon zòn, swadizan ou di se zòn yo. Pè Lebren avèk Tekyòmi, Ends avèk Èbi. Mesye, nou mechan menm. Lè yo vòlè tout bagay nèt. Kòman nou fè konnen gè a kanpe? Vini nan geto, lakay nou. Yo boule, yo kraze. Si m ap imajine m plis ke 50 mò a 70 mò nèg yo fè pou nou. E tout sa yo tiye yo se inosan. Moun ki pa gen oken rapò avè nou menm. Kòm lemond konnen e chèf la se sosyal lap fè. Pa gen vòlè. Imajine yon zòn Chada, Kwadèmisyon, Bitbwaye, Woutè, Santo, Bon Repo, dèyè simityè, anba rivyè a e Bitbwaye ankò. Yo! Depi 2 zan, depi lè wa, chèf la, met vòlè sa yo deyò a, kidnaping fin nan blòk nou an. Vyòl, vyolans fin nan blòk nou an. Yo twouve sa tris. E dwòl. E vrèman dwòl wi. Kote vòlè, kidnapè, fè le brennen avèk lanmò san jou, paske se alye yo ye, vin met tout sa ki gen nan zòn nan la, yo, kote sa fè sou misye? Ariel, primati, sa dwòl wi, m santi sa dwòl wi, sa dwòl wi, e m twouve l dwòl wi. Ou ka imajine w menn yon timoun 1 an 2 zan nèg yo vin yo tiye l. Nou ka imajine yon chat yo tiye l menn. M ap mande w grenn bagay. Misye avè nou la a, e pa tout moun k ap ka wè misye, misye la, chèf la la. Sèlman n ap di moun yo, tout sa rezo sosyo yo ap di yo se manti. Chen mechan an la avè nou. E chen mechan an la avè nou. E chen mechan an la avè nou. E li ankò avè nou ankò. A la pwochèn! Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn du moman.